Bagay yo dejenere medam e mesye, zanmi, konpatriyòt, fanatik TV lakay Haïti.com yo Nou kontan rejwenn nou ankò yon fwa nan nouvèl videyo sa a Avan menm nou antre pi lwen, avan menm nou antre pi fon Li pa nan anyen ki ilegal, li pa nan anyen ki ò la lwa, ti fè konnen ke l son komedyen, li son pwofesyonèl, kidonk enfòmasyon ke TT bay ki fè kwè ke jodi an la a, Sexy se yon gwo bandi nan baz 5 segond ki loje anndan Vilaj de Dye k ap dirije par Izo, le fameux Izo, enben Sexy fè konnen. Misye pa nan bandi, misye pa nan kenbe zam, misye pa nan anyen ilegal. Nou sot pataje video avek ou, nou sot pataje audio fè ou tande medam nan baz krèy Izo yo ki avili Sexy ki fè konnen enben Sexy avek DJ Ed Lazarre misye se yon nan nèg tou ki andan baz la e nèg yo bel e byen fè pati de baz 5 segond ki gen nan tèt li Izo! Ebyen medam e mesye nou pral fèw tande sexy e pa bliye ou sou TV lakay Haïti pwen kòm se ak menm plezi a nou rejwenn ou nan nouvèl video sa nou pote pou ou la kote sexy pral reponn Theriel Thelus ak tout Morvan John Colem Bat bravo pour la jeunesse. Ou sou TV lakay ankò yn fwa nap raplew sa ou menm ki poko abòne avèk nou se moman an menm pou abòne se kounye a menm pandan wap gade videyo sa yon fason pou pa rate pwochèn videyo nap gen poun poste sou kanal sa bon samdi tout moun bon weekend si wap bwè pa kondwi si wap kondwi pa bwè se prensip la sa rete swiv videyo a jiska la fen nap tounen. Bon vrè non mwen se Ralph Theodore. M pran fòmasyon an dwa an tou sa. Donk Sexy se yon pè, yon pè de fami. Donk an gwo, an gwo si pou m pale de Sexy, an gwo se sa. Eske ou konnen gen yon rimè k ap kouri sou ou? Wi, e menm jan tout moun, menm jan fanatik yo, se pandan m chita epi tout moun ap rele m, y ap di m yo men, men, men, men, men y ap pale de mwen nan yon emisyon. E yon emisyon ke Akònen TT, journaliste, fè sou mwen ki ki entèprete mwen vreman yon difamasyon total ki avan tou m pot ko ka pale, m pot ko ka fè entèvansyon, m panse se premye entèvansyon ke m fè ki petèt ki ki ki ki videyo kwa an gwo. Donk, enfòmasyon sa li vreman, li vreman deranjan, li vreman deranje m, li deranje fanmi mwen, li deranje tout moun, li deranje tout yon sosyete. E deja m panse ke si jodi an sa yo repwoche m nan, m panse ke kote m fèt la si m ta gen pou m ta sa, e m panse m ta p, kote m grandi a m ta p sa tou. E misye di anpil koze kote kote m tande misye di ke mwen se kidnapè, e mwen se bandi, mwen nan 5 segond, e mwen rete, mwen abite vilaj. E bagay sa oblije fè m souri paske. Deja poukisa imaj sa yo m panse si yon moun ta wè Sexy a gwo manch nan men l se sûr ke moun sa yo t ap gentan lage foto sa yo pou yo fè vyouz pou yo pou yo moutre Sexy a zam nan men l Sexy ap fè pòz Sexy bandi Sexy dis Sexy dat donk deja s on s on enfòmasyon m ap m ap demanti ok. sou rezo a, sou tout paj tout kote pou y ap di m ke seksi a zam, seksi bandi, seksi di, seksi dat, seksi nan vilaj. Dayè, dayè, m se yon nèg k ap mal viv deja. On moun ka repwoche m paske m ap mete, m detwi karyè m nan yon sans, paske m pa pran karyè m oserye, m ap fè dezòd nan karyè m. On moun ka repwoche m sa. Men, di m ke m se, se, se, se bandi. Bon, mezanmi, ki, pou m ta bandi, deya, dayè, m gen dezan. M pa ka gon machin m apye. Se moto m ap pran. Dèfwa pou m pran yon moto, se, se, se kas m oblije mete. Pou m ta bandi, Pou m pa ta gen yon machin m ap woule, pou m pa ta gen yon kay m ap rete, se monte desann m ap fè menn, se tanto m dòmi kay zanmi sa, tanto m dòmi kay zanmi sa, menm yon kay mwen m pa ka, menm kay mwen m ka di ke m pa ka, m pa ka, m pa ka lwe yon apatman yon kote m rete pou m ap byen pase menn. So li, li, li, li di, li di pou mwen menn, so li, li, li deranje m anpil. Donk sa ki, sa ki esansyèl se Se yon ti entèvyou ekskliziv m ap bay an atandan ke avoka mwen ale sou dosye a pou y al pou ekri dcpj petèt. Bon, byen si yo fè yo ekri dcpj pou yo voye yon lèt pou m pran randevou nan dcpj avèk avoka mwen. Donk, m demanti enfòmasyon sa a totalman. Donk, mezanmi li di pou 15 an de karyè De 10 a 15 èd kare yo ke map bati pou li detwi nan nan 1 èd tan, 2 èd tan. So, se yon mechanste enòm. Donk, dezole. So, sa pou fèt la vreman se, se, se entèvyou, se pale, se, se bay de entèvyou e ale de CPJ pou, pou jere dosye sa pou, pou non sa t gentan sal la deja Pou o mwen pou gon clarté de de tout sa ke mesye an di an, jounalis an di de mwen exactement. Kisa w ta renmen di timoun yo? Paske timoun yo enkyete anpil. Sa m di timoun yo se rete tann Rete tann tout entèvyou ke m ap bay yo, rete tann tout demanti ke lajistis genyen pou l fè, avoka mwen genyen pou l bay. So, rete tèt frèt men tout enfòmasyon k genyen pou vini, tout sa k genyen pou bay ap bay. Donk se sa. Ki dènye mesaj ou ta renmen voye bay fanmi l yo? So, se menm jan, tann repons avoka mwen, tann repons lajistis. Tann tout entèvyou, tout eksklizivite, tout sa m gen m bay, tout, tout, tout, tout sa w rete tèt frèt, rete tèt frèt, se lajistis epi avoka mwen, jounalis eksetera pou yo konn tout sa y ap di, tout sa, tout, tout, tout demanti fòmèl pou, pou ki fèt sou dosye sa a. Donk se sa menn. Donk, an gwo, te gen dènye bagay m te vle ajoute. E mwen gen 2 3 foto kap lage, mezanmi si Sexy pral jwe yon kote, m panse ke se pa mwen ki pral triye moun poum fè foto, si yo mandem fè foto map fè foto, gen 2 foto k lage yo dim avèk bandi, m fè foto avèk bandi, m fè foto avèk moun etc. Si fanatik la mande poum fè yon foto, m pa konn kiyès ki pa kiyès kap vin fè foto avèk Sexy, se nòmal poum fè foto. Se jiska prè, jiska prezan, jiska prèv di kontrè, m pa konn kiyès ki entèl, kiyès ki pa entèl, kiyès ki bandi, kiyès ki pa bandi. M just fè foto a de fanatis eksetera. Donk, kounye a se enfòmasyon ke pou m al chèche, pou m konnen a kiyès m te fè foto ou pa. Men se, so li, li, li, li, li yon jan terib, yon jan terib vreman pou jodi an, pou Pou nan sitiyasyon sa a ke mwen m pèsonèlman m ap viv, e m ap viv mal guys, m p ap viv byen. Dèfwa se zanmi m ap tcheke, paske m te fè dezòd, se mwen t kraze karyè m nan yon sans tou, paske m fè dezòd nan karyè, nan karyè pwofesyonèl mwen. M ka di, yo ka di m dezòd paske m pa travay, mwen, mwen, sa jan Jan Sexy t ap viv la, li pa viv konsa ankò, Jan Sexy t ap fè videyo, li pa fè videyo konsa ankò. Byensi, yon moun ka di m fè dezòd nan karyè mwen. Men pou yon moun di ke Sexy bandi, Sexy nan sex segòd, Sexy di Sexy dat, sa se demanti total. Sexy pa janm kenbe yon zam nan men. Dayè mwen m pè zam natirèlman. Donk se se tout demanti sa yo. So m fè ti pale sa toujou. An atandan pou n bay plis detay avèk de lòt jounalis, de lòt radyo oubyen televizyon ki ta chwazi fè entèvyou avèk Sexy. Donk m pare m la. M disponib. E Valestin. Enben nou la nap kenbe, kòman wap batay? Enben fòm prezante a ou menm e fanmi ou e vœux de joyeux Noël a ou menm e fanmi ou menm si bagay yo difisil epi anpil sante pou ane 2023 a les menm swè a Juno e fanmi ni, Guerrier e fanmi ni e menm swè a tout oditè kap tande radyo a la. Alos se paske se tradisyon ki fè w fè sa oubyen? Bon e lè w rive nan peryòd sa a e sitou sou lè w se kretyen e nwèl la gon sans pou ou pou adousi bagay yo yon ti jan e bon pèp la li menm pa gen nwèl pou li se nan lanfè ke l ye patikilyèman pèp k ap viv nan katye popilè nan zòn metwopolitèn yo. Yo menm yo pa gen Noël ane sa a e e donk fò fòk ou panse a yo menm e nèg ki te konn di e pèp la pa konn fete e pèp la pa dwe fete pa gen afè de fèt nèg sa yo menm y ap banbile e pou sa sa y ap fè a s on s on bagay pwovizwa l ye l p ap ka kenbe. Donk sa vle di nèg sa yo ki te stad pèp la. Bon e enflasyon ofisyèl la a 49. pousan nèg ki te konn bale yo pa di anyen enflasyon reyèl la la 63 pousan ou bezwen 155 goud pou achte yon dola sa vle di malere a malerèz ki nan lari a e masife ap monte nan lanfè ke yo ye e tout nèg ki te konn ap rele lè l te 98 goud pou yon dola ou pa tande yo nèg yo ap bwè tafya nan asou nan el rancho petyonvil. Bagay sa yo egziste toujou, pa gen tan pou yo vanche non. Nan nèg sa yo kontinye bwè ta ki a pi rèd. A di yo sosi. Donk nan moman ke nou rive la mwen panse ke fòk gen de refleksyon seryez ki fèt e m tap tande zanmi Jino talè a kote zanmi an di konstitisyon an veyez m ta renmen konnen kiyès ki mete konstitisyon an veyez. se sèl koudeta ki mete konstitisyon an veyez donk si nou menm nou se dè moun ki kwè nan demokrasi koudeta pa ka mete konstitisyon an veyez donk se dè nèg k ap konsome yon koudeta paske banm di yon bagay valesko valestin valestin padon sorry m fè yon erè la lougawou a pa ka fin manje pitit ou epi premye moun k ap vin kriye avèk ou. Se lougarou a li menm? Se sa yo fè madan maniga la a wi. Lougarou a fin touye Eric Jean Baptiste ki pa tap aksepte bagay sa yo. Epi se menm lougarou sa a ki pran madan maniga fon vye dokiman 9 paj ki pa kanpe sou anyen li fè madan maniga andan dokiman an tounen yon figuran pou jwenn yon kredibilite ke li menm li pa gen paske li nan touye prezidan. Monchè lè w nèg ou kwè nan demokrasi bousòl ou pa ka chanje menn. Se yon koudeta ki fèt nèg yo tiye yon prezidan pou fè yon koudeta. Nèg yo fin pase 17 mwa la ap kraze peyi a. Yo wè ke gen yon enflasyon reyèl a 60 pou san, dola a 155 goud pou yon dola. Pèp la pral pran lari nan fen mwa janvye, debi mwa de fevriye. Koulye a pou eseye redore fegi yo, menm lougawou sa yo ki fin touye Eric Jean Baptiste, y al pran madan Maniga pran pòz y ap vin kriye a madan Maniga ba l yon ti pòs figiran. Al li dokiman 9 paj la. E figiran madan Maniga ye wi nan dokiman an. Gouvènman ap rete jan l ye a la, pa gen anyen k pral fèt non menn. E moun k egare ki pran nan bagay sa yo. Donk mwen menm. Se si moun yo pa fè atansyon menm kòb lantèman yo tap bay wi pou Eric Jean Baptiste menm nèg ki fin touye yo wi e se pou sa lèm te fè entèvyou sou radyo karayib la m di premye kesyon pou pou poze krim Eric Jean Baptiste lan a ki profit le krim sak fèt nan karibe a ou pèmèt nou wè klèman e banm klè aswè a madan maniga pa konn anyen nan sak fèt la pou touye Eric Jean Baptiste men gon pati nan moun ki òganize bagay sa ki enplike nan touye Eric Jean Baptiste fò dcpj gade sa Wap pale de ki bagay? Asasina Eric Jean Baptiste lan sak fèt la a Eric Jean Baptiste pa tap aksepte poul vin figuran ladanl monchè al gade e sa yo mete a Haut Conseil de Transition e figuran ke moun yo ye yo pa anyen ankò non ou pral rankontre un mois avec le gouvernement d'Ariel une fois par mois. Avèk le gouvèneman. Yo pap okipe w monchè, w pa kanpe sou anyen. Dokiman an pa gen oken stati legal. E dokiman sa a pa ka mete an veyeuse la constitution de mon pays. Se pèp ayisyen ki t al voye te konstitisyon. Se militè k ap fè koudeta, k ap tiye prezidan ki mete konstitisyon an veyeuse. Pa gen oken vye dokiman nèg al chita nan otèl la pou ap vin mete l sou konstitisyon an. Sa l ye la a? Nan ki peyi n ap viv? Gen moun toujou nan peyi a mezanmi? Kote òganizasyon ki rele onè respè konstitisyon an yo bay nèg yo sou son zo yo pa ka tande e sak demokrasi a e menn mwen menm di moun rdnp yo m te gen bon rapò avèk Lesly Maniga son nèg kem te renmen anpil li te renmenm anpil Madan Maniga m konnenl men m pa janm gen vrèman de konvèsasyon apwofondi men pa respè pou Lesly Maniga map di Madan Maniga fè trèzatansyon nan kisa nèg yap mete w la ou paka figiran. Vous êtes plus que ça madame Maniga Nèg yo fin Menm nèg ki fin touye Eric Jean Baptiste yo se yo ki vin mete w la kòm figuran ok Lougawou a fin touye pitit ou epi lap vin kriye avèk ou Ou pa dwe aksepte sa madan Maniga On lougawou fin touye pitit ou Eric Jean Baptiste epi menm lougawou sa se li menm ki vin mete w nan sa kòm figuran Madame vous êtes trop grande Stanley Lika mikwo la koupe. Wi la m tande w. E Absoliman non. Al gad dokiman an. Se yon dokiman ki ilegal e enkonstitisyonèl. Dokiman an di w se 15 ti zanmi ki pral mete konsèy elektoral la. Konstitisyon an pa pa l di. Sa ti zanmi an yo k ajoute li. Yo di 15 moun. Non se non monchè gade jan l ekri a. M sot voye dokiman an pou ou. Gade l sou ou wap wè. Dokiman an ba menm la tou. Mwen m fè enprime l. Dokiman an ba menm la tou ok. La constitution La constitution de la République d'Haïti prevwa koman il faut monter le conseil electoral. Pa gen pèsonn ki ka chanje sa. Ariel Henry n'a pas l'autorité en tant que premye minis de changer notre constitution. La constitution depi 1987 est très claire. Pou nou chanje jan pou nou monte konsèy elektoral la, se yon lòt konstitisyon pou vin apwouve atravè le referandòm. Ariel n'a pa lotorite pami okenn lidè politik la. Dayè lè w gade tout moun ki siyen akò sa a, il ne, lè w al pran rezilta 5 dènye eleksyon ke nou fè andedan peyi a, tout moun ki siyen yo pa reprezante 6 pou san de l'elektora. Ann gade pou nou wè. Kòman pou yo pa pase moun nan betiz? Ann gade pou nou wè. Lè w pran tout, lè w gade tout moun, ann pran André Michel pa egzanp. Depatman de lwès wi kandida o sena wi misye pa menm fè mil 240 vòt kiyès li reprezante la il fo il fo arete de se moke dè jan mwen menm kap pale avèk ou la m vle pèp la sòti kotel ye a men pou pèp la sòti kotel ye a. Pa gen okenn entèvansyon militè blan k ap vin regle anyen pou nou, paske blan fè 10 misyon Nasyonzini sou 35 an nan peyi a, tout echwe. A Avan n al nan misyon yo, Stanley Lika, e. Ban m fin sa m ap di a, paske m pa, m ta renmen fin sa m ap di a. Gen yon grenn solisyon a kriz lan, pa gen de. Si nèg yo antann yo sou solisyon legal e konstitisyonèl la, m pap gen anyen pou m di sou sa. La solisyon legal e konstitisyonèl li trè klè. Konstitisyon an nan atik 149 li di, lè w fin touye yon prezidan de la repiblik, ou pa ka mete yon nouvo prezidan toutotan ke pèp la poko vote. An atandan ke pèp la vote, se yon premye minis avèk yon kabinè ministeryèl k ap dirije pouvwa egzekitif lan. Lejislatè a ekri konstitisyon an konsa. Pou 2 jan, pou 2 rezon. Premye rezon an se pou nèg asasen pa pran abitid touye prezidan rantre nan palè nasyonal. Dezyèm rezon an, lejislatè a bay pèp la otorite siprèm pou chwazi prezidan an. Donk si nèg yo vle jwenn yon solisyon a kriz lan, li pa konplike. Se jwenn yon premye minis de konsansis a yon kabinè ministeryèl. Pa gen pèsonn k ap gen pwoblèm ak sa. Yon premye minis de konsansis, Stanley Lucas, piske jodi a se Ariel ki genyen. Eskize m, direksyon peyi a nan men li. Menm jan an ou te toujou ap batay Jovenel Moïse pa dwe kite pouvwa a, eske n ka rantre nan lojik sa a kòmsi Ariel Henry vire do l li kite peyi a, kòmsi moun yo deside y ap valkanse? Eske tout sa k dwe fèt yo pa dwe fèt avèk Ariel Henry? Absoliman non. Absoliman non. Ariel Henry enplike nan touye prezidan. Non, jiskaprezan pako gon tribinal ki sanksyone li. Non, San Delika, jiskaprezan pako gon tribinal ki sanksyone Ariel Henry. Donk se menm sa w tap preche, ou tap preche sou Jovenel Moïse la, li pa dwe kite pouvwa a. Men jodi a se Ariel ki la a. Se pa mwen menm k enplike Ariel Henry nan touye prezidan an non. Se komisè Bedford Claude ki fon ankèt oprè de la konpayi Digicel, yo wè ke Ariel tap kowòdone avèk youn nan asasen prezidan an le 7 jiyè nan maten. Se pa Stanley k enplike Ariel nan touye prezidan an. Ariel pandan 17 mwa fè tout sal kapab, menm nominasyon k sot fèt la a nan tribinal de premyè enstans avèk yon jij ki depòte tèt li Chavanne Etienne, de dosye a se li Ariel mete nan tribinal de premye enstans pou l al bloke lajistis se paske l konnen l enplike nan touye prezidan an san ma mateli donk mwen menm sa m ap di w la se ke pou jwenn solisyon misye te sou dosye jij e ankèt asasina prezidan jovenel moise la li ta pral depote l de dosye a non li depote non pèmèt mwen ou poze m kesyon ban m reponn li misye oblije depote l de dosye a paske l gen konfli denterè. Manda mèt Bernard Sainvil fini kòm jij se sak fè jodi a m gon majistra m pale avèl resi fon ti tan mwen se sak fè gon jij mwen pale avèl jodi a resamman m tap gade Bernard Sainvil ki te nan asiz ki tap tranche sou ka moun eske lòske yon manda moun fini eee lap pwononse santans pou ou eske desizyon l rann lan pa ilegal manda Bernard Sainvil fini kòm jij. M ap eseye fè l la. Chavanne Etienne mwen menm, mwen menm, mwen pale avè w sou ka sa deja Stanley Lucas. Chavanne Etienne son nèg m konnen, se nèg Plezans, mwen konnen k soti nan Nò avèk tout onètete l lè l te nan sistèm jistis la. A vle di li vin transfere de Pòtoprens, m pa konn si l chanje men Chavanne son nèg ki pa. Nou ka fè anpil konfyans nan sistèm nan. An avanse. Mwen menm banm gade lè fen sa se sa w konnen banm baw banm baw lè fen ki irefitab sa Ariel Henry ki nonmen le 5 Ou janvye koute la pawòl. 2022 lè sa l nonmen 5 jij Wilner Morin etc deboucheche li wap jwenn li sou le nouvelis. An fevriye, menm Chavanne Etienne ke Ariel nonmen an, yo mete l jij denstriksyon sou dosye Prezidan Jovenel Moïse lan. Jij lan konnen ke se Ariel ki enplike nan touye prezidan an ki nonmen ni, jij lan te dwe gentan wè gen konfli denterè pou l te retire kò l e pa aksepte nominasyon an. L aksepte l. Mon frère, mwen m pa pral atake jij, m pa vle gen pwoblèm a jij. Men mwen m sa map di w la a, se konson demokrasi fonksyone, rejim de la lwa fonksyone. Donk pou retounen a kesyon ke w poze sou Ariel Henry a, depi tout moun dakò sou yon premye minis de konsansis pou monte yon gouvènman ki dwe fè eleksyon, otomatikman lajan Ariel fini. Pa gen oken pwoblèm pou premye minis lan vin prete sèman. Jodi an, nan konpòteman Ariel gen nan dokiman sa a ke l sòti la a, nan diskou ke l fè 7 fevriye, misye di w kisa ajanda l ye. Ajanda misye pa konplike. Li gen 17 mwa la, li pa regle anyen. Li pa retabli lasekirite. Li kraze yon konsèy elektoral san rezon pou eleksyon pa fèt. Donk misye di w klèman kisa ajanda. Misye gen yon ajanda an 4 pwen. Premye pwen an, yon entèvansyon militè pou vin pwoteje l. pa rapò a pèp la k pral leve kanpe kont li. Dezyèm ajanda a, on koudeta elektoral pou l mete moun ke l vle a prezidan. Twazyèm ajanda a, pwen nan ajanda a, antere ankèt sou asasina prezidan Jovenel Moïse lan. E katriyèm pwen nan ajanda a, menm jan yo sot kraze 407 milya de goud an 17 mwa kontinye fè menm bagay la san okenn pwojè pa fèt andedan peyi a. S on ajanda an 4 pwen trè klè. E. Jan misye ap aplike ajanda a ou wè kijan lougawou yo fin touye Eric Jean Baptiste, yo konnen Eric Jean Baptiste pa ta k apsepte sa yo mete nan dokiman de 9 paj sa a, epi menm lougawou ki fin touye Eric Jean Baptiste lan l ap vin kriye a madan Maniga. Lisi Maniga pa tap kwè nan sa a non. Alò lè w pral finish nan li li ka Talè ou sot fè yon entèvansyon m kite l pase men m konnen m ta pral retounen sou li lòske ou te pran a kontre pye entèvansyon Juno Jean Baptiste te fè kòmkwa konstitisyon an veye sa sa l vle di a depi lè depi lòske Jovenel Moïse mouri a konstitisyon an pa egziste. Se pa vre. Fon ti tann Sandelika. Sandelika fon ti tann mwen. Sa kap fèt la pa gen anyen de konstitisyon kap fèt. Ariel Henry li la janl la a. Nou ou konnen kouman premye minis dwe nome. E jodi a ou konnen kouman minis yo dwe nome, ou konnen kiyès ki bay prerogativ pou nome prezidan kou de kasasyon. Sa vle di sa di lè el di konstitisyon an veye sa di tout sa nap fè yo nap fè yo andeyò de konstitisyon an. Al li nenpòt pa menm bagay non lè w di konstitisyon an veye se pa menm bagay non ak sa w ap di a la. Fon ti tan mwen son delika tande tande tout sa nap fè la yo nou pa andan konstitisyon an nou pa andan konstitisyon an ou dakò tout sa nap fè la yo konstitisyon di kòman w dwe nonmen yon premye minis ou dakò. Ou toujou soulve atik 149 konstitisyon 1987 la a kem gen pwoblèm avèl men depi asasina Jovenel Moïse tout moun dakò nou andeyò de konstitisyon. Nou tout pa dakò e pa vre nou tout pa dakò nou tout pa dakò se pou sa gen diferans nan sosyete a si w ap goumen pou demokrasi ou konnen ke Ariel ki enplike nan touye prezidan an Oligak ki enplike nan touye prezidan an, lidè politik ki enplike nan touye prezidan an, se yo k fè koudeta 11 septanm nan pou mete w pouvwa apre yo fin touye prezidan an nan koudeta 11 septanm nan. Donk kòman w vle pou mande m pou al chita avèk de nèg ki enplike nan touye yon prezidan de la repiblik? Mwen antiyèman dakò avè w. Kounye a ban m di w pou m moutre w kouman nou tout dakò. Pwopozisyon w ap fè la a, sou ki baz? Ou di bon, ou pale de selon atik 149 la, men gon moun ki okipe primati a. Komsi ann di nou vle chanje Ariel, kouman nap chanje l la? Alò, ann Ayiti, konstitisyon di fò nou ale nan eleksyon.